Gen ti balen nan men nou. A bale. Nou renmen bale. Nou renmen bale. Nou tande de pi nou ap propte. La voye diabe sekirite ale. Sa nou bezon ankò. An nou pwopte. Jan fòm a iti gen men bale. Bale. An repren bale nou. Bale. Bale an do. Bale la ri devan pot nou. Pa jete fatra ka vwazen nou pat konn fè sa. Nou boule ti fatra nou lakay nou ok. Tout ti kenn yo, tout ti boutèy, tout gen travay pou yo fè. Nou pa al jete lan larivyè. Yo pa jete lan lanmè kote sa pa ale. Nou pa te konn fè sa. Divòs sa bay sa a, jete a nou pa te konn fè l. Nou pa te ka fè gen manje. Lan ken, lan bwat, e yon pakèt bagay konsa, tout tan konsa non. Nou te manje lan mache. Ou jis kwit li. Nou pa gen yon ekstra de dechè ke n ap trennen avè nou. Nou pa menm konn ki jan pou n jere l. Nou pa konn resikle l. Nou gen yon kenn. Nou bral plante, nou mete tè ladan, nou plante plant nou yo, nou fè plant nou jèmen ladan. Nou bon sèvis nou bral fè. Men se pon pakèt ken nou bral gen, kèm te bral wala chè. Toutan. Si w lage kò w achte l an konsèv toutan, ou pral gen yon pwoblèm de dechè pou w jere. Ou oblije rete natirèl. Ou wè, si w bat pou l rale, li deja prale bat la deja. Rale bak la lan bon sans. Paske jan nou tap fonksyone lontan se li ki te bon. Nou pa lan mafèt anpil manje lan bwat. Anpil boutèy dlo. Lò boutèy sa yo, boutèy plastik sa yo kote yo bal ale. Nan lan men nou yo. Ou bal bloke yon bagay. Plastik pa dekonpoze konsa mezanmi. Se pa ti mango nou yo nap manje epi nou jete po mango nou. Se pa sa ka pral ale de pral dekonpoze lan tè a non. Se pa sa. Son lòt diferan de fatra nou vin gen kounya la. Pran men nou. Nap eseye modernize e nou pa ka kenbe konpa. Si nap modernize fòn ka kenbe konpa. Se dènye bagay pou nou kite anvayi nou se fatra. Nou bezwen fatra. Fatra gen dwa an angrè. Men bon fatra nou bezwen. Fatra. Bon kalite manje ki ka dekonpoze. Sa a nou ka aksepte sa a, li pasab. Men vye boutèy plastik, boutèy dlo, sache plastik, bagay sa a yo s on pwazon pou nati w la. Gade kouman si w gen yon ti tan w pa gen dlo lapli, gade kouman nou tris. Si nou pa gen pui ki pou sove lavi nou, gade kouman nou tris. Si nou pa gen sitèn dlo ki te ka chaje pou yon ane, gade kouman nou tris. Fò n pran bagay yo oserye, mezanmi.